Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon byenvni an Afganistan non nou n sòm pa an Afganistan nou sòm an Ayiti fim nan kòmanse ap toune e nou kòmanse wè plizyè Epizòd nan feuilleton sila yon feuilleton ki bay yon move imaj d'Haïti e ki plonje peyi sa a chak minit dans le chaos. Les gens du G9, en famille et alliés, ebyen yo te mete pye yo atè nan dat 3 septanbre 2021. Ebyen, pou moun ki nan lari yo, se te yon cauchemar en plein jour. Men yo fini pa abitye. Nou pral ba w eksplikasyon. Jounen jodi a la a, G9 mete pye li atè, li sakaje zòn li pase yo. Pa egzanp, nou wè kelke imaj kote ke ebyen nèg yo ap tire a bou portan sou enstitisyon sa a ki rele le parleman ayisyen. Yo pase anpil kote, nèg yo se katouch y ap fè chante. M ta kapab di se kòmsi gon batay a distans, yon gwoup de nèg ki kwè ke yo pwisan, yo kontwole yon espas e ke yo retni lapolis a distans. Nèg yo pase anba lavil epi yo chavire nan Bisantnè, anpil bal ap tire. Lè yo tire, lapolis reponn de lwen, yo di, ben ekoute, ifo avanse. Sa vle di yo menm yo prè pou kapab afwonte lapolis. Men, sonje m di nou, gon seri de materyèl k ap frape, mwen m ap poze tèt mwen kesyon pou m di kote materyèl sa yo sòti. Lè nèg sa yo deplase konsa, mwen wè gen anpil ti jèn. Se pa ti jèn ki kenbe zam, men se ti jèn ki yo menm ansanm avèk nèg yo, de nèg k ap rale kawotou mete nan lari, mete dife, epi lè sòlda yo tire, Ti jèn sa yo menm yap bat bravo. Men gon grenn bagay pou di wi. Menm si nou nan stad revolisyon pou kapab chanje bagay yo Babekyou. Ti jèn sa yo mwen ka avèk nou yo. M anvi di kèl avni an pou yo. Eske wap fè revolisyon an tout bon vre pou retire yo nan boule kawoutchou a. Paske gen anpil moun ki gen dout sou sa wap fè a pou di se pa revolisyon tout bon vre. Bon antouka. Men Vin gon pwoblèm anba lavil pou kwè li la. Eske nou konnen gen anpil machann se reziye yo ye? Eske nou konnen gen anpil machann tou ki pa janm ale anba lavil? Paske bri bal la sa deranje yo enòmeman. Gen anpil lòt machann ki yo menm tanzantan yo fon pase e lè sitiyasyon an anpire yo pa pase. Sak te pase yè la fòn di ke genyen 2 blese Men, nèg yo parèt, y ap tire, gen machann ki oblije kouri kache anba tab, gen machann ki kouri kache nan bwat katon. Bon, se te anpil strès, men gen anpil nan yo ki fini par abitye. E quand ils sont là, ils veulent redonner confiance à ces marchands là. Men ekoute, redonner confiance à yon gwoup de moun e a chak fwa ke ou pote boure, w ap tire pasi pala, Fok yo chache yon kote yo met kò yo. Mwen je panse ke nou lwen pou nou atenn objektif sa ki se fè revolisyon sa e pi pèmèt ke yon seri de moun kapab mennen ti aktivite yo tou. An tou ka fim nan te fèt, nou wè tout kalite zam e nou wè tout kalite vizaj tou kap deplwaye. La fami mwen te kontan avèk nou sou chanèl la pou te kapab fè le pwen sou jounen yè la se kòm si se yon bilan paske ba izon sakaje ebyen kelke zòn ki sitye yo anba la vil la pa egzanp bisantnè ou makajou tout sa e tout blòk kote jenèf yo menm yo kontwole a.